Dènye pwofesi Sè Lora avan l mouri. Bagay la rèd. Sè Lora te gentan prepare im nasyonal li lè l enstale pou ke popilasyon an chante. Depi se moun k ap di sè ap bay manti, jounalis, moun sa yo Bondye pral kase kou yo. Sè Lora te gentan prepare chart li pou l voye bay mesye Ariel Henry pou di men kòman l pral dirije. Zafè moun ap di oo se Mirlande Maniga ki pral prezidan Ayiti. En en retire sa nan tèt nou. Jezi pap sèvi ansanm avèk granmoun ankò. Moun gade nou venn sou po yo pouse Moun sa yo Jezi pa bezwen yo, se ak la jenès lap mache. Se sak fè le Seyè te chwazi l pèp Ayisyen. Mande sè Lora ki laj li? Li gen 44 lane. Epi l jèn. E mwen menm, kisa ma di nan ka sa a? Pèp ayisyen, ou pral tande dènye pwofesi a, rale chèz ou, chita. Maten an byen bonè lapolis nasyonal frape fò. Donk depi yè premye janvye a, lapolis ap fè arestasyon, l ap mete dòmi nan je. Nou di bravo. Ebyen frè e sè byeneme, gen yon baz gang k ap fè lapli e lebontan depi yon bèl bout tan Gang sa ki rele 400 egare. La polis arive depoze la pat sou chèf gang nan nan Mayisad selon enfòmasyon nou kapab fè konfyans. E nan Duval, yon lokalite nan komin Kwadèboukè, maten an 3 sòlda ki tap sòti pou al opere Yo kwaze ak lapolis, lapolis tou fon sèl operasyon pou yo, nou pral ba ou detay. Jodi a se 2 janvye 2023, jour des aïeux. Kisa sa vle di? Kiyès ki te bay jou sa a non sa a? Pèp ayisyen, nou pral rakonte ou istwa a. Jan ti pwovèb la di, Jan ekspresyon an di, yon pèp ki pa konn listwa l, li kondane pou l reviv li. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. E kont sa a ki se te. Nan yon gwo twou, gen mil twou. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se de. An n pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. De bò kasav, yon ti tèt aran. De bò kasav, yon ti tèt aran. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, dènye pwofesi pwofetès Laura avan menm li pèdi lavi l, li pase nan peyi san chapo. Anpil moun yèswa ap ekri Fouco pou mande Fouco, èske sè Laura mouri pou tout bon? Mwen te di yo, demen aprè midi ou mèt poze w, m ap vini ansanm avèk yon videyo, konsa ou menm w a konfime nouvèl la pou tèt ou. Frè e sè byeneme, jan nou tout konnen l, depi yon bèl bout tan, sè a te di l ap prezidan peyi Dayiti anvan lane 2022 fini. E si lane a fini li pa prezidan, li te di ki sa k ap rive l. Donk, èske m oblije di w moun l ap viv? Non. Frè e sè byeneme, li enpòtan pou w tande pwofesi sila avan menm sè a te bwè dlo bouch li. Ann ale. Ou pi rèd. Lè a rive, Laura mari Sony, menm si l te minwi, menm si l te onzè senkantnèf, 31 desanm 2021, Letènèl pral fè yon eklatman spirityèl, Pa t gen eklatman spirityèl non. Ann avanse toujou. Pèp Ayisyen pral konn kiyès yo rele Bondye. jiska prezan nou poko konn kiyès. Mwen menm mwen jure ankò sou lavim pou Bondye pa fè yon entèvansyon jiska 11 zè 59 desanm 2022 ebyen Laura prè poul mouri pou. Nou tande! Si operasyon an pa fèt jiska 11 zè 59 li prè poul mouri pa mandem sil mouri ankò li mouri. Li mouri! E anvan menm li te mouri l konfime lanmò l. Pa poze m kesyon sa ankò. Premye janvye 2023, sa. Ok, sa vle di premye janvye 2023 w mouri. Donk, depi yè pèp ayisyen, jan ke n te anonse l, li mouri, l pa la ankò. Se dènye mesaj pou la nasyon. E lora, misyon l pa la pou l mouri. Misyon l pa la pou l pran prizon. Misyon l la pou l al retire pèp la an Ejip pou l. Talè, talè, talè, talè, talè, ma sè. Talè, talè, talè ma sè. Ki pèp ki an Ejip ou pral retire a? Hehehehehehe Ki pèp ki an Ejip ou pral retire a silvouplè? Ejipsyen ap rete Ejipsyen, Ayisyen rete Ayisyen. Ki pèp ki an Ejip la? Nou lèzayisyen n an Ejip? Nou nan kontinan Afrik la la a, e pa an Amerik nou ye? An, talè, èske s'an Amerik Ejip ye kounye a? Paske levanjil la on ti jan confuse mwen, pèp ayisyen. Gad, gad on doulè mesye! An pral retire pèp an Ejip? M poko janm sezi konsa. Ayiti te. Heheyy! Sa vle di la anvan menm w'al retire Ayiti an Ejip fyèl ou pete? Pase depi yon mouri, nou klè sou sa. Men, pèp ayisyen, avan menm sè a te rann dènye soupi l, fòk mwen di w, li te pwofetize. Gen divès chanèl, li site non yo, divès jounalis, moun k ap di se manti l ap fè, o wi, l ap mal itilize non Bondye, l ap y ap fè difamasyon sou li, ebyen, Bondye gen pou pete fyèl moun sa yo! Men on dirè sè Laura gon Bondje pete fyèl bon an nou tande ansanm dosye sa. Mwen wè tout jounalis kap pale mal sou mwen yo, mwen wè tout jounalis kap vann lanmò pou mwen yo, men map evoye di yo konsa, poko janm gen moun ki pran desizyon pou sèvi Bondye, Ayayayy poko janm gen moun ki pran desizyon pou sèvi Bondye, ooh yon santiman. Lè yo imilye w Lè w pran desepsyon M pa sonje rès mizik la pèp ayisyen Men Kot desizyon pou sèvi Bondye Pou w pa soti wont lan la sèl ou Hahahahahaha Levanjil ou dous ou dous Ou pa gen parèy ou pa gen Non La levanjil san parèy pèp ayisyen M ap klè ansanm avè w. Se kwa listwa ma sè? An n kontinye tande. E ki soti wont. Tout asasen ki nan peyi Dayiti ap fè difamasyon sou mwen, y ap fè tiktok sou mwen. An! Yo fè tiktok sou ou, yo fè dif. Ki difama? Bon e ou k te di w ap mouri kounye a la a yo pa bay manti sou ou. Kisa Sa vle di la se ou k profetize sou moun men se pa Bondye ki ba ou yon mesaj pou bay Ok m konprann modèl profèt ou ye a cheri se ou menm ki rete wap di koze sou moun Ok epi wap fèl nan le non de Dye ou tou profetize sou yo Bondye pral sa vle di ou k pase Bondye lòd. Gadon nasyon mesye nan kisa levanjil tonbe eeyy non ou wè la pèp ayisyen e la map di nou ayisyen pa konn priye a nou dwe panse se manti se pa di pou volonte Bondye fèt non men se moun nan ki di Bondye men sa pou fè Pete fyèl yo, m tou pwofetize, Bondye va pete tè fyèl. Hahahaa! Ala traka pou lave kayit tè nan peyi sa, papa! Eske w wè de koze? Sè Lora, Kote Im Nasyonal la, l ap enpòtan pou pèp Ayisyen tande l, men avan menm! nou rantre nan dosye im nasyonal la, di nou pou ki sa, e, pou ke fyèl mesye sa yo pete, k ap poste ou swadizan ou di, e k ap fè difamasyon sou ou. Paske nou pèsekite m twòp, paske nou pale sou mwen twòp, paske nou nou fè difamasyon sou mwen twòp, a. Talè, talè, talè, talè ma sè, kalme ou, kalme ou, kalme ou sè m. Ayy jiska prezan la a wè sa yon zonbi nap kominike la a sa yon relasyon ant mò ak vivan hahahaa yo pale sou ou trop men epa ou te di ou profèt si ou pat vle yo pale sou ou poukisa ou pat ret nan kal ou epa ou te di wap mouri. Epi men dat la rive ou pa prezidan ou mouri. Yo pa bay manti sou ou. Se sa ou di yo repete. Yo pa bay manti sou ou. Haiti Media One e chanèl Viv Ansanm. Mesye sa pa vle wè m, mwen pa konn sa m fè mesye a, mwen pa konn kot mesye a rekonèt mwen, epi m pa janm, ou wè m pa janm te lonmen non l, mwen pale avèk jounalis yo, men lonmen non l Non, byen ke m pa konn non l, men m konn non chanèl li an paske lè l fè yon vye videyo sou mwen, wè w kote m sot fè emisyon 19 desanm lan, li gentan fè plizyè videyo sou mwen la a, pou l ka montre pèp la a ke m s on vye moun, se manti m ap bay. Mwen tou deklare l sa, ni Haiti Media One, ni Viv Ansanm nan, tou lè de, Dye gen yon jou l planifye pou nou pou l pete fèy. Kote ke non selman nou pral peye, nou pral wont, nou pral wont. A e ou kont, e ou kont. A vin fè wont sèvi kol, e ou wont. Ou pi, ou wont pi mal pase chen k pete legliz. Ou poko wè lè chen pete legliz, chen an gon jan l sispèk. Chen an leve l fè, Mèèè Yon sèl grenn yon gwo bout tonton ayom. Pase l vle pran swen pitit li. Li vle pitit li leve tankou ti prens. Epi nou menm nan nap fè yo pa 6 a 8. Nap fè yo chak 15 jou. Nap plen la tè. Tadi ke papa nou gon sèl. A la trak! Epi men kounya la, Laura te pitit Bondye? Je ne sais pas. Pou ap kritikel konsa pou nou fè pèp ayisyen rayil nou pa vle peyi a sove nou pa vle peyi a libere nou pa vle peyi a soti nan Talè talè ma sè sa vle di la ou mouri vre peyi a pa soti nan twou ou mouri vre peyi a pa soti ou ale vre peyi a pa soti nan twou Gamèèz Machann lèd ke vouzèt Hum La a sanble ke Milande Maniga bon sou sè Laura wi Sa w di nan sa ma sè? Ta vin mete ochan pou Milande Maniga Milande Maniga Bon Milande Maniga pat prezidan 2011 2011 Oh oh La pot chipe madanm nan Haa Rete! Kenneth maniga pat prezidan lèl pou te lè poul te prezidan epi kounya pandan l fin granmoun nan li pral prezidan li pral prezidan ou wè granmoun ka monte sou pouvwa sa ankò. Ayayayy granmoun rale kòw kòw fè pli anh yo pa gen tan pou yo lave w afèy papay. Se ti jèn, you understand, se ti jèn, ti vyann frèch, n'est ce pas ma soeur? Ou wè Jezi ka, Jezi nan sèvi avèk granmoun sa. Oh oh! Mwen renmen Jezi nan timoun 2000. Jezi pa sèvi ak granmoun ankò. Se jèn. Men, Jan wap pale a sè Laura ki laj ou menm? Di nou ki laj ou, eske ou fè pati de la jenès tou? Laura gen 44 ans sou tèt li. Sonje Barack Obama te prezidan Ozetazini a 44 ans. Ah sa vle di la lè w gen 44 ans ou jèn. Se ti jèn ou ye ok. 44 ans ou se ti jèn menm. Remèm mwen m nan kouchèt. Hehey Heyy anh Barack Obama te prezidan a 44 ans men son jèn. Son ti jèn pèp ayisyen, donk sè Lora son ti jèn, ti jèn fi, ti vyann li trè ole, ti konpran, pa tout jèvrin li sou li pou Jezi, konpran, donk mwen men m pa ko ka regle anyen pou le peyi, ti konpran, pase mwen m nan bèso, m nan kouchèt toujou, an sa m di w la, tout sa m jwenn m ap mete l nan bouch mwen, m pa ko gen lespri, pase lò gen 44 an. Ou jèn. Oh Bondye papa. Lora gen 44 ans sou tèt li. Ou tande Lora pa granmoun. Lora son jèn. On jèn sèvant de Dye li ye. Alelouya gen Bondye. Alelouya. On jèn ok. On jèn sèvant Bondye. Donk mwen menm mwen m son bebe de Bondye. T konpran? Hahaha. Eeyy gadon levanjil papa. Non, gade yon levanjil. Eeyy! Men di nou non, sou gouvèneman ou nan kòman peyi a ta pral fonksyone? Ki plan ou te genyen? Fèy de wout ou? Prezante nou l. Mesye Ariel Henry mechat nan. Ayayay! Senatè, depite. Ah ok pado se pat chat se chat Men chat lan! Tout pèp ayisyen, men chat lan! Bandi yo, polisye yo, men chat lan! Bawon yo, men chat lan! Bawon simetyè, men chat lan! Kòm mwen tande ou di konsa chapo k nan tèt mwen se nan simityè m sot dekoke l, eben m voye yon mesaj pou ou bawon! Mwen voye di w konsa kou Lora fin entronize, kou Lora fin chèf leta peyi Dayiti, nan tout vil nan peyi Dayiti li pral kraze tout simetye, paske simetye a pa ka ret nan vil. Ok. Epi men kounya la ou gentan antere nan simitye. Bawon resevwa w de pye devan. Eyy bawon Vendredi fò di nou wi eske w kontra sè Laura fò ban nou rapò de sè a sa trè trè enpòtan Ayè l te di l pral kraze epi men kounya la l gentan rantre fò di nou kòman rantre a te ye fò vin ban nou eksplikasyon ki kote nou mete l men pale avè nou non sak pral pase pou Ariel menm di nou plis. minis lan e m pap rele w premye minis mesye Ariel Henry chak sa pral fè w pa konn kote w kote pou mete kò paske nan dòmi an mwen te wè sak fè w tiye tèt ou se paske w pa konn sa pou fè lè w pa konn sa pou fè nan peyi an tèt ou tèlman cho ou pa konn sa pou fè epi w mouri men se ou k tiye tèt ou paske w pa konn sa pou fè epi avèk chak sa ki fin delivre a mesye Ariel Henry letènèl pral Sèvi avon paske li pap kite non l sal nan labou paske wap fin toupizi pitit li yo ou fin fè pèp la ou fin kraze peyi an a tout akrolit ou yo a tout Talè la a m vin konprann ke ni Ariel ni fi a yo fimen menm bagay. E m gen enpresyon se nan menm sal yo fimen? Nan chanm ki fè nwa? Yo retire entèriptè a. Sa se sur. Se menm kote yo fimen. menm kote pèp ayisyen. Gade yon peyi mesye. Sa se lè nou pa respekte anyen nou ekri wi. Sa se lè nou pa deside respekte konstitisyon wi. Ki fè nou vin gen tout dezòd sa nan peyi. O wi l fè chat, chat ap rele myaw. Men, an n antre nan im nasyonal la. Kòman chante a di? Pale avèk pèp la. Nouvo im nasyonal peyi a ke Bondye voye pou pèp ayisyen. Sòlda de Kris, de Ayisyen, di syèl nou san, mè sitwayen. Epi sè Laura mouri l pa sove Ayiti Ala kote moun yo blofè papa Ou wè pèp ayisyen M fèmen bouch mwen nan dosye sa Non m fèmen bouch mwen e m fèmen bouch mwen menm jan ansanm avèk mesye sa Ou wè Konsa m pral achte yon ti kle M fèmen bouch mwen m kadnase bouch mwen nan dosye sa Pase pa bor isit gen twòp fo pwofèt Konsa m pral tepe bouch mwen lòt semèn. Moun goma divinil fin di règ tenten l apre sa kou rale tenten yon frape nan figi l li pran w pou anmèdan antouka men kòman m pral fè kòm m ap mete ti tep a ti tep m ap kole pa m nan pase w pa janm konnen si w pa pale wòch yo ka pale m ka soulve yon bò wè sa m di w la w konn wè lè vòlò ap antre nan kay yo rache yo pa al kase kle a non ou pase sou kote epi w leve. Ti bagay ki sou kote la, nou kapab wè l epi ou pase ou antre nan kay la. Sa vle di ou demonte pòt la alanvè. Donk se konsa m ap ale alanvè m pap deklete l menm pou moun pa di m te foure bouch nan afè yo. Èske ou konprann dosye a? Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, Hum! Bagay la rèd wi. Ou kwè se traka nan levanjil? Non gen pwoblèm nan levanjil. Yon pastè. Kenbe l! Ba li! Hen wi, ba li fekondite! Ba li! Mete pou li! Mete pou li! Epi lage l! Yes, li pa ka pa fè pitit kounye a. Hum! Fò l fè pitit! Fò l fè pitit kounye a wi! Fò l fè pitit! Mete pou li! Hum! Èske w wè jis ki kote levanjil la rive? Mwen menm ki sot bay rapò dan lesyèl, mwen konnen bagay yo pap. Kòmanse konsa nan ane epi men ane a kòmanse men sou kisa mal tonbe. Fegondite sèl nan legliz nwa yo wap wè jan de betiz sa yo. Epi sa w tande a la a kote l fin bay frè a fegondite, frè a pral fegonde, fò jwenn li plasa madanm frè a. Pran sent madanm frè a apre sa pou frè a vin temwanye apre ke li te fin resevwa lespri oubyen onksyon jan n te kapab rele l nan men pastè entèl la fè gondite ebyen kounya la a bagay la ka kanpe pou kont li li ka detire pou kont li Eee mwen beni non Bondye pou sa mwen pral gen yon pitit madanm mwen ansent amen alelouya epi lè pitit fèt li sanble tèt kou pa pastè a e se fegondite li te pran ba ou fòw ka konprann sa ala traka pou lave kay tè nan peyi sa non bagay yo anpil e frèz e sè byeneme kite m rakonte ou yon istwa nan dosye fegondite sa te gen de zanmi tou de se polisye. Misye, gen youn nan polisye yo ki marye ansanm avèk yon fi. Marye l marye ansanm avèk fi a, li pa ka fè pitit. Men mesye a gen yon kouzen l ki andedan kay la. Kouzen an ki andedan kay la, mesye a pa ka fè pitit, li a gen tan tou. Lè l ale lopital. Doktè di li paka fè pitit. Epi sa ki pral pase nan dosye a, o o. Li pral peye zanmi l ki polisye a pou l kouche ansanm avèk madanm ni pou ke li kapab gen pitit. E peye l peye. Ebyen frè se sè byen eme, sa ki pral pase, Fi pral tonbe ansent. Mesye a fè 5 jou deyò, 2 jou nan kay. Yon fason pou moun yo kapab jwenn tan pou yo enjoy yo pou ke yo ka ansent. Sa ki pral pase nan dosye a pèp ayisyen, fi pral tonbe ansent vreman. Fi ki vin ansent li gon premye pitit, li pral gon dezyèm pitit, epi zanmi an, ki se polisye, mari fi a te peye l pou l kouche ansanm avèk li, li pral kite peyi a, Li prale nan yon lòt peyi. Kounye a la, li te genyen de pitit ansanm avèk madanm ni, li pral fè tès adeyèn. Frèz e sè byeneme, se lè l al lopital, tès medikal, se lè sa misye pral konnen, li pa t janm ka fè pitit nan lavi l, de pitit li te fè, pitit pa pou li. Lè mesye a tande sa. Oh oh. Li zanmi an trennen lòt polisye a la jistis pou l remèt li kòb li. Pou l remèt li kòb li paske de pitit yo pa pou misye. Li pa ka fè pitit e de sak pou li yo pa pou li tou. Kounya fò yo jwenn papa pitit yo. Sak pase? Pitit yo. Senti kilòt madanm frè a, dayè li k pral ansent li, apre sa pou frè a menm mache tcha tcha pou l vin temwanye wi, m pa t ka fè pitit, Bondye ban m pitit, ala traka pou lave kay tè. Bon, frè e sè byeneme nou ka konprann levanjil la ekstrèmeman konplike, jodi a 2 janvye 2023 epi se konsa pou bagay la kòmanse, donk ou kapab wè bagay yo p ap piti pou lane sila a. Frè se sè byen eme jan kem te anonse ou, jounen jodi a se 2 janvye 2023. Jou sa a nan peyi Dayiti nou rele l jour des aïeux. Jou zansèt yo. Kisa sa vle di? Pase anpil moun ap repete dosye sa men malerezman yo pa konn ki kote koze sa soti. Ebyen frèze sè byeneme, jou dèzaye se yon jou ki konsakre a zansèt yo ki te batay pou lendepandans. Sou anperè Fosten premye, ebyen frèze sè byeneme, konstitisyon anpir la te konsakre dat 2 janvye a kòm fèt nasyonal nan lonè Janjak Desalin. Men dat sa a pral vin yon jou zansèt, se lè selebrasyon santenè endepandans Ayiti nan lane 1904. Prezidan ansanm avèk Jeneral Nord Alexis te pran desizyon sa a pou venere memwa tout moun ki te batay pou libète peyi sila. Ebyen frè e sè byeneme, jou sa a se fèt mawonaj, Yo te dedye l tou ansanm avèk mawon sistèm esklavajis la ki te pèdi lavi yo paske yo t ap konbat blan franse. Dat sa tou venere nanm ansyen Taynos yo. Nou raple nou avan nou te vin sou bout tè a te gen moun ki t ap viv la Ebyen kolon yo kisa yo te fè yo te vini yo te touye moun sa yo ap fòse yo travay pou chèche lò ba yo. Donk moun sa yo ki te fè anpil rezistans ansanm avèk kolon anvayisè yo donk dat sa a pèp ayisyen li dedye ansanm ak yo. Aprè premye janvye 1804 fondatè patri yo te tante reglemante lame a ak sistèm fonsye peyi a. Lanperè Jean Jacques Dessalines te pran divès dekrè nan jou sa, premyeman, kostim militè, e pèp ayisyen, mwen m toujou di l, nou pa ka p fete premye janvye san ke pa gen lame Dayiti ki kanpe sou de pye l. Ayiti se youn nan peyi ki ta sipoze gen yon lame ki pwisan anpil anpil pa rapò ansanm avèk istwa l. E se tris se grav lè wè n ap fete 18 novanm, batay de Vètyè, epi nou gen 15 moun nan lame a k kanpe. Men, 15 sa ki la a, se paske sa k te pase anvan an te gen volonte pou mete l kanpe wi. Jounen jodi a, moun ki la yo, Yo pa t vle non pou lòt la te kòmanse. Donk nou konnen lakay nou, dosye kontinwite a, nou pa vrèman genyen. E dezyèm desizyon Desalin ta pral pran, se verifikasyon de titre de propriété. Paske aprè lendepandans, milat ansanm avèk jeneral, tout ap kouri, yo ap pran agoch, yo ap pran adwat, Desalin pral di mesye, atansyon! Pa pote boure konsa. E moun sa yo, paran yo an Afrik, ki sa n ap ba yo? Eske yo pa t batay pou lendepandans tou? Fòk tout moun resevwa. E jiska jounen jodi a, gen anpil Ayisyen ki poko goute Berchon Jwaye. Donk, frè e sè byeneme, a chak moun ki parèt k ap batay pou moun pi lwen yo jwenn yon ti bagay, ebyen kolon yo mete ansanm avèk boukliye sistèm nan, sa yo fè? Yo asasine moun sa a. Ebyen frèzesè byeneme, selebrasyon santènè Ayiti ki te dewoule sou yon fon gri nan lane 1904, fòk mwen di ou, se te apre yon eleksyon ki te fèt 21 desanm 1902, fas ansanm avèk Antenor Firmin. Nan moman selebrasyon an t ap fèt, Jeneral Nord Alexis t ap pral itilize lame a pou l debarase l de Firminist yo, patizan Antenor Fimen yo. Donk yo t ap pral kouri kite peyi a, e Antenor Fimen li menm t ap pral oblije lage pye l, pati an egzil yon fason pou ke li te sove lavi l. Fas ak kriz politik e militè ki t ap pèsiste nan peyi a, genyen yon gwo gwo militan a lepòk ki se te Rosalvo Bobo. Ebyen, sitwayen sa a ta pral poze kesyon sa a nan moman selebrasyon santenè a, pandan l ta pral redije yon long atik nan jounal Combat. E kesyon sa a se te, Eske n dwe fete 100 tan endepandans la? Malgre anpil kesyon ta poze pa rapò ansanm avèk sa peyi a tap konnen, kriz politik, ebyen prezidan an rapidman ta pral aranje l pou l fete 100 tan lendepandans lan nan 2 jou. Premye jou a se fèt endepandans lan e dezyèm jou a ta pral adopte pa prezidan an Jour des aïeux oubyen an kreyòl Jou zansèt yo. E frè se sè byeneme e fèt an onè zansèt yo te dewoule nan Gonayiv menm jan ak premye janvye nan mozole ki te konstwi pou rann omaj ansanm avèk zansèt yo sou lòd Aleksi. Genyen kèk militan ki te opoze avèk aktivite sa a. Donk, selon divès detay nou genyen, ebyen moun sa yo ta menm pèdi lavi yo menm jou sa. Dat sa a ki pral ofisyalize pandan okipasyon amerikèn. E se nan kad selebrasyon 100 tan endepandans lan, im nasyonal la ta pral pote non La Dessalinienne. Donk, apati de 1904, se pral La Dessalinienne. E tèks sa a, kiyès ki te ekri l anvan? Premye im ke nou te gen an, se te Oswald Durand, e moun ki te konpoze mizik la, se te Ocide Jeanty. Ebyen, fò m di ou, 2 janvye fè pati de sezon Makaya nan vodou ayisyen. Sezon sa ki kòmanse apati de 15 desanm pou rive 6 janvye. Peryòd sa a konsidere tankou yon fèt tradisyonèl fen dane kay vodouyizan yo. E fò m di w, depi w tande 15 desanm pral rive, nan lakou lakay, m toujou wè gran papa m al chèche pil bwa met atè. Epi l toujou gon fè. Li limen dife chak maten. Epi l mete fè a nan dife a. Toujou konsa. Gon fo, gon lè, m sonje ke yo t ap tiye yon kabrit avan 25 desanm. Epi yo di m, al chèche dife. M ale nan lakou a pèp ayisyen kote gran papa m limen dife a epi fè a nan dife a m al rale yon bwa ki gen dife epi m al nan kizin m al limen gran papa m di ayiti madichon san vin fè la. Hehehehe vole grann mwen di konsa ke pwes andan m vore ale chache alimèt bon m pa konprann m pa konnen epi apre m pral mande gran papa poukisa poukisa chak desanm ou toujou limen dife gran papa m gade m li di pou di w pap kite dan devan hehehehe bon M pa detounen w sou chimen w granmoun, ke w repoze anpè. Frè se sè byeneme, ebyen, nan moman an, adèp vodou ayisyen yo, yo manje e yo separe manje ansanm avèk lòt moun. Nan dat 2 janvye yo fè gwo bankè nan onè ewo endepandans yo. E yon pati nan manje sa a yo konn retire l kòm ofrann pou rann omaj tou. Genyen fanmi ayisyen ki eritye de tradisyon sa a, ebyen pèp ayisyen yo bay gwo gwo enpòtans ansanm avèk jou sa a ki se 2 janvye. E se nan menm dat sa a Nou konn kwit lakay nou, bon ti diri ansanm avèk pwa frans oubyen pwa kongo vèt, ti djondjon, ti kabri, ti konpran, donk dèfwa nou fè ti salad, bon ti ji, bagay serye nèt nan moman. E genyen moun tou nan moman ki konn ale nan simityè pou pale ansanm avèk. gran paran yo, donk yon dat ki pa gen oken rapò ansanm avèk 2 novanm. Gen moun ki soti, kale, yo pwòpte simityè, e non sèlman sa tou, yo pase tan nan simityè a, yo pale, yo pale, ansanm avèk moun ki te la avan yo ki mouri pou mande yo limyè, pou mande yo chimen, eklere yo, ti konpran, pwoteje yo pandan lane a. Mache ansanm avè yo, epanye yo, tu konprann. Yon pakèt dosye konn pase. Bon, jounen jodi a, mwen rete kwè ke ou genyen anpil detay sou dosye 2 janvye ki se jour des aïeux, jounen zansèt. Frè se sè byen eme, lapolis, ankò yon lòt fwa bò kote pa l, frape fò. Yè, Premye janvye, lapolis frape nan Petyonvil, jounen 2 janvye a ankò, lapolis frape. Bon, sanble lane a ka pa twò mal nan sa ki gen awè ak sekirite. Frè e sè, ebyen fò m di ou, genyen yon baz gang ki rele 400 egare. Gen 400 mawozo, gen 400 egare. Selon enfòmasyon ki rive jwenn nou maten an byen bonè, Depi yè lapolis ta gentan depoze lapat sou chèf de gang baz sila a nan Mayisad. Donk lapolis bon konba. E maten an byen bonè nan komin Kwadèboukè, nou konnen pandan dènye moman yo la a, dosye Kwadèboukè se pa yon ti dosye ki piti. Genyen 3 bandi nan zòn Duval. Mesye sa yo kap soti fin abiye yo mete manch yo epi sa w tande a yo ap pran lari yo pral opere. Malerezman pou yo premye operasyon yo ta pral fè se sou lapolis yo tonbe. Bon depi se zam ki nan men w ebyen sa ki pral pase lapolis rale pal la li opere mesye yo donk frè e sè byeneme mesye yo tou sibi yon sèl operasyon yo pa ale nan fa goch nan fa dwat kouri monte kouri desann. Aktyèlman la a, yo gen tan debake Chibahon, yo mòtèlman blese, donk nou pap wè yo ankò, yo pap opere ankò, lapolis tou fini ansanm avèk sa. Donk, lapolis byen jwe, donk pa ezite voye yo bay bawon tanzantan, e sa ap itil peyi a anpil. Frè se sè byeneme, byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Jounen jodi a si m ta poze nou grenn kesyon sa a, yon dola ameriken egal a konbyen goud nan peyi Dayiti? Hum? Yon dola ameriken egal a konbyen goud nan peyi Dayiti? M ap raple m nan jou pase yo, kantite manifestasyon ki te konn fèt, a chak fwa 2 goud, 5 goud pase sou dola. Pandan Jovenel te la, kantite batay m sonje ki fèt, dola a te rive a 65 goud. Apre asasina Jovenel Moïse, Li monte l monte l monte l monte l monte l monte l monte l monte jounen jodi a li depase l tout bagay chè lè ou gen 100 dola ameriken hum li ba w 15 mil goud depase hum nou kapab fè kalkil la ou va konprann yon dola vo konbyen goud nan peyi dayiti nan peryòd jovenel moïse te la l t ap batay pou ke dola a desann. Preske nan chak emisyon, ou soti sou sa, kit se televizyon, kit se radyo, kit se sou entènèt la, preske chak jou w ap rankontre avèk de ekonomist pèp ayisyen an. K ap fè kalkil, dola, dola, le taux, sa ne change pas, l ap remonte, se sa sèlman ou tande k ap pale. Se sa yo sèlman ou tande kap pale tout kote nan la repiblik. Men jounen jodi a, banm ti limyè, ki kote ekonomis sa yo pase? Eske yo pa o kouran nan ki nivo dola ye? Nan ki nivo to enflasyon an ye? Eske yo pa gen nouvèl pri pwodui yo? Ou byen yo menm yo pa grangou ankò? Ede m konprann pèp Ayisyen. Frè se sè byen eme, m ap fè ou konnen, malerezman, nou pa gen ekonomis nan peyi Dayiti. Lè m di nou pa gen ekonomis. Hum, m pral eksplike w. Lè m di w pa gen ekonomis, ekonomis k ap panse pou peyi a, gen ekonomis pou fè tchoul, gen ekonomis pou veye enterè patwon yo, men Ayiti pa genyen, malerezman. Paske, lè ke w gen ekonomis nan yon peyi, lè sitiyasyon an dejenere konsa, ou t ap jwenn yo k ap analize, k ap pwopoze solisyon. Se pa nenpòt solisyon men se solisyon inik, de solisyon esansyèl ki kapab ede peyi a soti nan sa l ye la. E frè e sè byeneme, Nou gon fason nou fè defisi nan peyi sa a, son bagay ekstraòdinè. Paske nou pa gen moun k ap panse pou nou, moun k ap panse pou wè kòman yo te kapab regilarize e kontwole depans k ap fèt nan peyi a avèk tan n ap pèdi. Èske ou konprann sa m di w la? Nou pa gen moun k ap panse pou regilarize. kontwole depans k ap fèt nan peyi a e kontwole tan nou tou. Paske sa yo, yo pi rèd pase lò yon lajan rete konsa li disparèt nan peyi Dayiti. Li pi rèd pase to ou wè k ap monte chak jou. Goud la k ap pran souflèt. Medam, madmwazèl e mesye, pa bò isit, Moun yo plis chita pale de lajan, sitou lè l ap desann. Men lè l ap monte, pyès moun pa gen solisyon. Lè l ap desann, tout moun ap pale l pa p ret konsa. Li pa p ret konsa, l pral remonte. Men lè l desann, pyès moun pa p pwopoze pou di men kisa ki kapab fèt pou pèmèt ke dola a pa monte. Pou goud la gen valè, gen pwa anfas dola, menm jan sa te ye nan tan pase. Donk, frè e sè byeneme, nou bezwen de ekonomis k ap panse pou wè kòman yo te kapab kontwole depans k ap fèt nan peyi a, regilarize e kontwole tan. Paske, fòk ke. Nou kontwole tan nou. Pase si nan lòt peyi yo, yo di tan se lajan. Nou kapab wè kòman nou pèdi tan nan peyi Dayiti. E tank n ap pèdi tan, m pa kache di ou, se gwo gwo defisi n ap fè chak jou nan lavi nou. Wi se defisi konplètman nap fè paske nou pa gon moun kap panse ki di sa sipoze fèt nan tèl dat li sipoze fini nan tèl dat sa sipoze fèt a tan a tan a tan men kòman pou bagay yo mache paske si tan se lajan nou pa ka ap pèdi tan banm an nou pran yon ti egzanp ki si senp e lè ou tande se tan wap pèdi M pa kache di w, gon jan peyi a ap fini nan men w, w ap mande si se tout lejyon movèzespri yo voye nan peyi sa. M ap klè ansanm avè w. Medam, matmwazèl e mesye, an n pran dosye wout nan peyi Dayiti. Pa bò isit, nou konnen trè byen, yon kilomèt wout fèt pou 1,5 milyon de dola ameriken. Se konsa kontra a te siyen. E menm si w tande l ap fèt pou tout kòb sa, li pa bon. Li pa bon non. Depi lapli tonbe, sa w tande a, dlo pase anba l, li kraze. Nou nan pwoblèm pi rèd. E chaje kote nan peyi a, wout pa fèt ditou. E malerezman, ti sa nou gen yo tou, Nou maltrete yo dèfwa nou boule kawotchou sou yo. Lè yon peyi pa gen wout, sa fè w pèdi tan, sa fè w fè gwo defisi, sa fè w pèdi lajan tou. Ann pran pa egzanp, ou te gen yon kote pou w ale. Kote a t ap fè, pou w te soti lakay ou pou w t ale nan zòn sa, ou t ap fè dezèdtan. Akoz Pa gen wout nan peyi a ou pral fè 8 èdtan ladan. Lè ou wè fè 8 èdtan chak jou trajè a twò long pou ou, ou di kèt, ebyen sa m ap fè, bon m eseye kreye mwayen pou m rete nan yon zòn ki pi pre, chak semèn m ap fè wout la. Donk, pèp ayisyen, chak semèn ou pèdi 8 èdtan. An nou konnen, peyi Dayiti gen anviwon 12 milyon abitan. Lè w fè 12 milyon miltipliye pa 8, sa bay konbyen pèp ayisyen? Sa bay 96 milyon, pa vre? Donk, nan yon semèn, gade ki kantite tan nou pèdi! Si chak moun pèdi 8 èdtan nan lavi yo chak semèn, donk lè w fè total kantite moun k ap viv nan peyi a, gade ki kantite tan. E si ane a gen 52 semèn ladan, donk miltipliye l, w ap wè ki kantite ou pèdi. Tout sa se tan n ap pèdi. Sa yo se gwo gwo defisi peyi a fè. Tan se lajan, ebyen nou bezwen yon moun, nou bezwen yon ekonomis pou chita, pou panse pou wè kòman nou te kapab regilarize, kontwole depans, kontwole tan nou, nou pèdi tan twòp. E dènyeman la m t ap eksplike nou kòman nou pèdi tan, leta ap fè sitwayen yo pèdi tan, Lekòl ap fè elèv yo pèdi tan. Pastè ap fè fidèl yo pèdi tan. N ap pèdi tan nan yon peyi tandiske tout lòt peyi li menm l ap avanse. Toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye wout pèp ayisyen, sa vin fè ke nou an reta, sa fè nou pèdi anpil anpil tan. Paske lò yon peyi pa gen wout, machin nan fè mwens tan. Pase Ressò Chòk Kawotchou Ò nan peyi nap viv la nou pa fè ni machin e nou pa fè pyès pou machin se achte nou achte tout a mwens ke pa gen wout ou te ka achte yon ti machin avèk yon ti kòb tou piti men ou oblije sanble sanble sanble pou achte yon gwo machin E souvan gwo machin sa yo achte pa rapò ansanm avèk teknoloji a yo pa vrèman itilize yo ankò. 8 silend, 6 silend, machin sa yo boule anpil anpil gaz, donk tout sa se defisi n ap fè. E gaz la silvouplè, se achte nou achte l, nou pa fè gaz pa bò isit. Nou pa gen wout, n achte gwo machin, Prèske chak semèn nou nan garaj, n ap ranje kawotchou. Tanzantan gon pyès k ap kraze, gon pyès k ap fini pase machin nan fon efò ki depase. Li boule plis gaz, donk n ap pèdi tan. Peyi a kontinye ap fè defisi toujou. Toujou nan dosye wout sa pèp ayisyen, Sa genyen gwo konsekans sou peyizan an. Paske lè yon moun plante pòm de tè, li plante chou ansanm avèk yon pakèt lòt pwodui ankò. Akoz pa gen wout nan zòn bò lakay li a, sa fè ke pwodui sa yo rete gaspiye, tandiske gon ekip moun k ap mouri ansanm avèk malnitrisyon, gon ekip moun ki pa ka manje nan peyi a tandiske gon zòn manje ap gaspiye. Mwen sonje mwen tal kay yon gran paran m nan yon zòn ki rele fò bezwen pèp ayisyen. Wè nan zòn sa gon seri de kafe mesye! Grenn kafe yo men gwosè. Gon seri de masketi, bannann, kann, pòmdetè, militon, masoko. De pal! Bonnèm! Hum! Patat, pèp ayisyen! Yanm w ap gade, gen divès kalite yanm. Gen divès kalite yanm. W ap jwenn pepino, ou jwenn prin, ou jwenn lokwat. Ou jwenn yon pakèt, yon pakèt bagay. Manje ret atè. Rat li menm fè chan ladan yo. Men malerezman, ou pa ka ranmase pou pote. Ou ta di, lè ou rive pi ba, wa separe bay yon frè ki nan grangou. E gen zòn menm bèt pa ka pase ladan yo. Akoz pa gen wout nan peyi a, sa fè peyizan soufri. Yon ekip moun pa ka jwenn manje tandiske gon zòn manje ap gaspiye. E jounen jodi a sitiyasyon an vin pi rèd puiske dirijan nou yo plis envesti nan gang ki fè chak katye. Gon gwoup gang prèske nan chak antre yon depatman ebyen son gwoup, son baz gang ki fòme la, kap toupizi, donk menm si moun nan riske al pran machandiz la an pwovens, li poko konnen si lap ka pase poul rantre Pòtoprens avèl poul vin vann. Dèfwa gon seri de pwodui nap achte byen chè nan Pòtoprens, Tandiske, nan vil pwovens yo, se rat, se rarèt k ap flannen ladan yo. Rat pa manje mayi ankò tèlman afè l bon, se manje sou dife l ta manje, pase tèlman genyen l, s on bagay ekstraòdinè. Pandan anpil moun ap plenyen moun ap mouri avèk malnitrisyon, tanzantan l'ONU ap soti rapò ap di men kantite moun k ap mouri k pa ka manje, n ap mande èd imanitè, Tandiske gen vil pwovens, manje rete atè. Gon seri de pwodui n ap achte yo byen chè nan kapital la, tandiske gen yo a gogo nan vil pwovens yo, men sa ki pase n ap pèdi tan nou, nou pa deside fè wout. Donk kounye a la a, lè ke nan vil pwovens nou yo pa gen wout, bon jan manje ap gaspiye, nou pral oblije pran sa k pi pre a, e se nan al pran sa k pi pre a ki fè n ap bwote fatra kay vwazen, pou nou manje lòt semèn ou tande nou fè kansè nou fè tout vye maladi tout vye maladi pase yo menm lè w tande yo plante gon pwodi yo yo soufle nan plant lan kou l cho l kwit voup voup nan 22 jou gade nou yo pouse yon poul ki gen 3 ki peze 3 liv pèp ayisyen. Yo pouse w on poul nan 22 jou, plip plip e zo tande a wach wach, epi poul plastik yo ba ou manje, nyam nam ni bon, tandiske ou gen bon ti poul peyi ou. Men malerezman pèp ayisyen, nou pa gen moun k ap panse pou nou. Nou pa genyen moun k ap panse pou nou. Nou pa genyen moun k ap solisyone pwoblèm yo. E sa ki grav, lè ke gon moun ki genyen volonte pou l fon bagay, gade sa k pase dènyeman. Machin achte pou ke nou kapab fè wout o nivo Gonayiv. Nou mete dife nan machin nan. Izin asfat konstwi pou ke nou kapab fè wout. Moun ki vini apre a, pou lòt la pa jwenn merit la, sa k pase, nou pa mete yo operasyonèl. N ap kontinye vin pi mal toujou, pandan lòt peyi ap avanse, epi n ap kontinye mande. Tank nou sanwont nan lavi nou. E frèzesè byeneme, Kote nou fè defisi ankò nan peyi Dayiti, malerezman nou pa gen moun k ap panse sou sa pou nou, se nan moun. Nou fè anpil, anpil defisi. Anpil, anpil defisi, pèp Ayisyen. Nou sonje dènyeman m t ap esplike nou, gon sitwayen ki di m Ayiti rich. Mwen di Ayiti pa rich. Ayiti pòv. Paso, paseke ou ka gen yon pakèt richès, men depi ou pa gen moun ki pou eksplwate yo, ou pòv, pa gen anyen yo ka fè. Ou pòv. Sa ka rive ou pa gen moun ki gen kapasite pou eksplwate l, men ou gen moun ki kapab pale pou ou, ki kapab negosye pou tout moun kapab jwenn. Ou pa gen moun sa. Donk ou pòv, pa di ou rich. Malerezman, nan lekòl pèp ayisyen, jan ke yo edike nou, yo pa fòme nou pou peyi a. Non, yo pa fòme nou pou peyi. Yo fòme nou pou n al kay zòt. Yo fòme nou pou n al itil zòt. Yo pa fòme nou pou n itil peyi nou. Modèl ledikasyon an pa bon, donk, tout sa se tan n ap pèdi. Tout sa se lajan n ap pèdi. Tout sa se lajan n ap pèdi chak jou. Donk lè ke ou fin edike yon timoun nan peyi a, apre sa paran an vann moso tè pou l al itil zòt, ou pral di m moun sa voye lajan nan peyi Dayiti donk li pa mal fini. Non, non, non, non, non. Se menm jan an ou te achte yon kabrit depi tou piti, Ou angrese l ou angrese l li kòmanse fè pitit, ou achte l, ou t achte l 100 goud epi ou chwazi vann li 25 goud, ou pèdi lajan. Ou pèdi lajan paske moun sa ki ale aletranje ki vin dyaspora k ap voye lajan nan peyi Dayiti pou fè kisa? Pou peye lekòl pi piti, se toujou menm sistèm nan, prepare yo epi voye yo aletranje. E nou kapab wè jounen jodi a, sa tèlman rantre nan san nou pèp ayisyen, Tout moun ap priye pou yo jwenn rezidans pou yo kite peyi a. Tout moun ap priye pou yo jwenn yon viza pou yo lage pye yo pase lakay pa ofri anyen, lakay pa gen anyen. N ap pèdi tan. E frèzesè byeneme, menm moun ou wè leta envesti nan li, voye l al etidye a letranje, yo pa mete yon sistèm kanpe an plas pou ke lè moun sa yo fin etidye pou yo retounen lakay pou vin bay sèvis. Yo fin depanse lajan an, apre sa ki te mele yo, moun sa yo lage nan peyi a, yo lage nan lemond, yo a degaje yo, donk yo tout a itil zòt, men yo youn pa itil peyi Dayiti. Donk ou kapab konprann, se pa sèlman nan dosye dola k ap monte nou fè defisi, men nou fè pi gwo defisi toujou pèp ayisyen. Paske nou fè defisi nan moun, nou fè defisi akoz pa gen wout nan peyi nou, nou fè defisi nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye enèji, paske lò nou peyi pa genyen kouran, n ap achte gaz, e gaz la, dèfwa nou pran l a kredi, enterè a, kiyès ki pral peye l? Se toujou menm nou menm. Donk si ke nou batay pou ke nou vini ansanm avèk machin elektrik nan peyi a, Ou pa wè kòman sa ap nan avantaj nou? N ap elimine dèlko, n ap boule mwens gaz, n ap fè mwens bri nan peyi a, ap gen mwens fatra tou. Èske w konprann? Men, malerezman, nou pa gen moun ki pou chita, ki pou panse jan de bagay sa yo tou. E lè nou jwenn yo, malerezman, se konplo nou fè, nou touye yo. Antouka, medam, matmwazèl e mesye, m esplike nou kòman n ap pèdi tan nan yon peyi, tandiske tan se lajan, chak jou k ap pase nou pa sispann fè defisi pa bor isit. Donk, li enpòtan jounen jodi a pou nou envèsti nan timoun yo, pou nou edike yo. Depi jounen jodi a pou nou kòmanse kreye de teknisyen pèp ayisyen moun kap vin itil peyi a. Paske lè w envesti nan moun, se pi gwo richès ou te kapab genyen. Lè w envesti nan moun epi ou batay pou moun sa yo gen tèt ansanm, ou batay pou ke yo kapab travay ansanm, fòs kolektif la pwisan. Gade la Chine. Premye sa yo fè, yo envesti nan moun. Nou menm, edikasyon nou yo ban nou pèmèt nou kite peyi a. Lè nou kite l, n ap voye lajan nan peyi a men se pou ede lòt ti piti kite peyi a tou. Lè Leta peye pou n al etidye aletranje, Nou pa tounen pwiske pa gon sistèm yo mete kanpe pou n retounen vin bay sèvis. N ap pèdi tan nou nan lekòl, nou pèdi tan nou nan legliz, nou pèdi tan nou nan wout, donk chak jou k ap pase peyi a kontinye ap fè defisi. Jounen jodi a l ap enpòtan. pou nou gen yon plan edikasyon, pou nou konn kòman n ap edike timoun yo pou yo renmen peyi a e pou yo rete lakay tou. Medam, madmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Ayayayy! Hey! Nou la a, bagay yo anpil. Frèz e sè bagay yo anpil. M di w bagay yo anpil w ap konn di. Ou panse se blag. A a gad on chodyè, gad on bouyon. Ou p ap goute? Mezanmi! Mezanmii! Eey! Dlo bouyon an gen koulè dlo siman wi pèp ayisyen. Men lè pa vre. Men bòy. Bòy epi. Boy? A pou 25 goud? E wi, epi bouyon ale, ti kivèt. Nè a boule. Sa rele malere pa brital. Pou 25 goud, wi papa ayisyen, 25 goud. Mh. Kat boy? Wi kat boy, y ap met toujou. Pou kat boy, yon ti gode sòs. Al distro gason. Chak nèg ki pase, kat boy. Se a konn kontwole. A fè de, twa, mete yon lòt grenn sou li, kat bòy, wi. Kat bòy yon ti gode sòs. Ayayay! Heyy! Kòman malere fè viv! Medam, matmwazèl e mesye, yo gobe jojo wi. Yes! Nou menm babor isit, nap kontinye batay, nap kontinye travay paske fok jistis sosyal retounen nan peyi Dayiti. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo. Au revoir a la pwochèn randevou kase demen 9 vè nan maten mwa.